Ke lapolis pran responsablite l, ke leta pran responsablite l nan peyi a. Peyi a pa ka kontinye ap fonksyone konsa. Nou tout pa ka kondane pou nou kite yon peyi. Gran pwen nan aktyalite a Bonjou bonswa tout moun Nou wa pran granm bonè maten an la ekip vitelòm lan anvayi tòsèl tout zòn petyonvil la anwo nèt se kout bal kap kraze e mesye yo deside pou kraze brize e fè dezòd jan lapolis di avan tònad la rive sou yo Yo menm tou, yo fè toubiyon sou popilasyon an. Rete la poko dekonekte nouvèl la an detay, genyen pòt pawòl lapolis la nou vle pale de Garry Derosier jodi a la ki ta fè yon deskripsyon de tònad 1 an lapolis deside pote boure epi avyon kap sikile sou tè peyi Dayiti a kisa l sinifi kisa detay yo ye. Abitan nan zòn anwo a oblije pran radyo pou yo dlo nan zye pa kapab sipòte pa rapò ak masak ki gentan fèt nan zòn Laboul, Tòsèl, nan zòn kote Ti Makak ap dirije, se Vitelòm ki anvayi tout zòn sa a e yo mande konkou lapolis. Medam, mesye, annou antre nan plis detay nan enfòmasyon an pou jounen jodi a, nou pral tande epi konprann kisa k ap fèt. Menm si yo ofri plis ke di milyon de goud pou Vitelòm, menm si n te konnen FBI gentan mete yon milyon dola dèyè l, sa pa sifi e yo mande lapolis ak popilasyon an moun ki konnen pou pote lamenfòt, bay enfòmasyon sou sa k ap pase a e fòk yo touye Vitelòm nan moman sa a. Plis detay nan enfòmasyon an pou jodi a, rete konekte ansanm avè nou se Sofya TV 83, rezo pa w la. Gang Vitelòm kaptire anlè a. Yè mwen te fè konsta ke pandan ke m t ap desann vè lè 3 zè dlaprèmidi, te gen lapolis ki te nan zòn nan ki genlè te vin fè yon yon operasyon. Men se swit a operasyon lapolis fin fè yè lan, mesye yo genlè yo menm yo riposte maten an la. Lapolis pa t rete sou plas? Non, lapolis pa rete sou plas. Paske yè te gen 3 ma 3 machin Boyd 3 3 pikòp Boyd ki te anlè a ki tap fè operasyon sa mwen viv li pandan ke mwen te gen pou m te desann nan zòn Dèlma yè yo tap woule devan m mwen te dèyè yo te vire devan yon yon bar ki rele Julianos epi yo monte nan ranp pou monte Fèmat pou fè pa Montaynwa lan okontrè mwen tap swiv yo pa lè yo kanpe m wè se Ekzibisyon kòm si tout tè an mouvman, se mach aryè a mwen fè pou m repase mwen menm pou m te pase pa peleren. Ke nou la, li genyen konsekans si sou tout wout lan, de Fermat jiska Laboul. De Fermat jiska Laboul la, paske se yon van panik, tout machin ap vire vire, mwen menm machin pa m la, tout bò dwat la fwote pa yon pappadap nan vire kòm si nan chofè ap fè rapidite pou l vire epi li pran bò machin mwen. Swadizan di yon premye minis ki ap fonksyone an wa, an duk de Tokèl, an wa men fou ke l pran responsablite l, li pa kapab ke l fè chemen n. Paske nou pa kapab ankò, nou bouke. Sitiyasyon an nou pa kapab ankò. Dakò frè. Yon kri de detrès anplis e prèske chak jou w ap asiste a jan de apèl sa yo Lydia Alexandre anpe patou. Deparan ki gen timoun, timoun an ba zaj ki pral mennen yo lekòl. K ap viv sa la. K ap viv sitiyasyon sa. Wi, ou tande li. K ap pale a papa l. Wi se moun fò jak yon alert sekou pou moun fò jak fermad gang devalize jou ki te samdi 6 fevriye a yo pote ale machin yo kase pi fò boutik nan zòn nan kèk moun nan zòn nan kòmanse bwote kite kay yo gen lòt k ap òganize brigad vijilans pou kontrekare epi yo di yon branch gang se yon branch vitelòm ak konplisite kèk ti vòlè nan zòn nan yo nan yon lòt pwent ki soti nan gran grif. Grefen, Fò Jak, Fermat, Duplan, elatriye, SOS lapolis pou moun Fò Jak, Duplan, epi Fermat ki anvayi avèk gang nan zòn nan. Donk lapolis ki gen nan men l puiske Pòtoprens sentire ak gang, polis la pa konn ki kote pou l kòmanse men yo te deside par Vitelhomme hier kote trè ta. Ajan spesyalize nan lapolis la te twouve yo sou plas nan zòn kote baz Vitelhomme nan ye. Kòman sa fini? Ki bilan? Pòt pawòl polis nasyonal la avèk nou komisè Garry Derosier bonjou. Bonjou Pierre Renel, bonjou Didier Alexandre, bonjou Guerrier, bonjou Johnny Ferdinand e bonjou tout oditè oditris radyo Karayib spesyalman de milye de moun ki branche Gran Boulva. a responsabilite ke nou genyen nan chèn sekirite a. E jan ankò fò ou prezante de kat ke lapolis genyen e sitou operasyon Tònad 1 an e nan zòn ki gen pou wè ak tout Kwadèboukè a notamman Tòsèl kote ke genyen yon ansanm de bandi e ki yo menm tou e baze la e ki nan tèt li Vitelòm e ou sot site li e kote ke dcpj tou te voye yon avi de rechèch kote ke Li ap rechèche m kreyativman e li te menm mande li menm mande ak tout moun ki ka ede l ke se swa moun o nivo popilasyon an ni menm o nivo polisye yo tou yon sòm de 10 milyon de goud e gon sòm nimewo telefòn ki la e ki ki gon studi ki gen yon antite jisteman k ap jere k ap tande apèl yo e pou ke yo kapab dabò tande sa moun yo di an tou atravè apèl yo epi tou pou kapab tou. 14 14 Se 4 nimewo sa yo ki pratikman amenaje pou ke nou kapab etabli kontak avèk de moun jisteman ki ap ede nou e menm de polisye tou arive e mete men nan kòlèt e vite lòm inosan e kondui l nan lajistis. M ta renmen gen plis detay sou operasyon sa men konsènan avi de rechèch la gen moun ki. pè bay lapolis enfòmasyon paske yo di lè yo bay enfòmasyon bandi yo konnen sa yo di lapolis ou okouran de sa? Bon ou konnen ke de sitiyasyon pa pè ke moun nan kapab di de bagay e nou tande sa efektivman pa vwa de près e moun yo konn pale de sa e n ap di moun yo konsa ke fò rete konfyan nan enstitisyon an e nou kwè ke nou debouse nou, nou travay anpil pou ke nou kapab pèmèt kreye konfyans sa ant polis e popilasyon e se tout yon mank de konfyans ant popilasyon e polis li kapab kreye de pwoblèm e moun ki pral pwofite de sa se de bandi yo. Bò kote pa nou, de jou an jou, n ap travay de manyè pou ke nou kapab mentni konfyans sa a. Si toutafè ta gen dezekò onivo lapolis, notamman onivo enspeksyon jeneral, y ap y ap y ap teni kont de sa pou ke pote yon koreksyon. Men, ansanm de nimewo sa a ke nou bay la, kat nimewo sa yo ke nou bay la, se nimewo k ap pèmèt ke popilasyon touche nou. e lòt moun tou ke popilasyon ki depoise tou touche nou e pouke nou kapab arive ansanm pouke nou arive mete men nan kòlèt Vidolòm ki li menm enplike nan plizyè ak deja e notamman dènye sa ki sot viv la o nivo Midi. inite, plizyè blende deplwaye pou nou ale nan baz Vitelòm. Operasyon fini trè ta yè swa. Pou ki bilan? Alò, pou ou konnen, nou pa pou le moman adrese yon bilan egzakteman de sa nou fè, men sa ki enpòtan se dabò Rive nan baz la, n a rive rive de kote ke sa te pran ti tan pou nou rive. Pa egzanp, m kwè nan baz Estrela, kote ke nou jwenn de plizyè mas, se n kamin tou sa ki antrepoze nan zòn sa yo. N a rive rive. Polisye yo te trè motive. N ap pwofite jisteman antèn Radyo Karayib pou m ke nou prezante konpliman nou, felisitasyon ou kòmandman an. notamman di kòmandan an chèf de lapolis nasyonal Frantz Elbé a e polisye sa yo ki pratikman ki fè ki nan utag ki nan tout inite espesyalize ki pratikman mete yo an 4 e konvèje tou efò yo e detèminasyon pou ke n kapab arive travay sa pou nou pèmèt jisteman popilasyon an rale yon souf paske gen lontan popilasyon an ap soufri de yon ansanm de bandi e nou tande kri popilasyon yo e ou konnen ke onivo lapolis nasyonal ekipman nou, materyèl nou e kap nou vè zòn sa a pou ke nou kapab pèmèt ke n kapab arive eklate, vò menm eradike selil de gang sa yo, rezo de gang sa yo e fè grevou sa yo e kondui devan lajistis. Komisè Desrosiers, jeneralman yo repwoche lapolis de sa m pral di w la la nan kad operasyon sa yo, lapolis konn rive. Nan espas kote gang yo ye a, lapolis goumen ak gang yo, men apre sa lapolis fè bak e gang yo menm yo fè reprezay e se popilasyon sivil nan zòn nan ki peye sa. Jodi a la, pandan n ap pale la, li maten lendi 6 fevriye, sizè 39, èske lapolis toujou nan zòn kote Vitelòm ak mesye l yo kantone a oubyen lapolis deyò men li ansèkle? Di nou kisa sitiyasyon an ye oubyen lapolis jis rantre pou bèkay? Mwen apresye kalite kesyon lan, men wap konprann ke li gen anpil estrateji ladann e lap trè difisil piblikman pou ke m di w egzakteman ki kote dè fòs de polis, ke se swa yon prezans de polisyè an inifòm, ke se swa yon prezans ki san inifòm la lap vrèman difisil e sinon se tou di a lòt moun ki gen movèz entansyon yo men men pwen men pwen mwen pwen sa jis nou nou pap ka di piblikman men nou teni kont de ansanm konsiderasyon ke popilasyon an. Pa vwa de près ke yo di ke lè lapolis soti nan zòn nan nèg yo tounen fè vatrizay, men sa fè toutalè a Ferdinand tap di ke sekirite a se tout yon sistèm e fòk tout plizyè eleman yo makonnen avèk nou pou ke nou kapab arive mentnen'l paske lè w pran de zòn jewografikman ann pran de kote se anndan de dezè yo ye de kote ki abandone pa gen kouran pa gen wout. Sa vle di ou pa ka di pri tou pral li pral ekspoze de vi de polisye ladann. Men nou teni kont de padon de de gran aks yo de kote jisteman ke pa twò lwen kote gen moun kap evolye avèk nou de manyè pou ke nou kapab bay. Men ou konnen ke jan m di w lan e san ke nou toujou di li e pa ke nou ap nap chache yon fason pou ke nou deresponsabilize tèt nou a savwa de materyèl yo paske se de materyèl ke nou gen la yo. Ak sa yo jisteman ke n ap fonksyone. E sa fè ke n pale de optimizasyon. Sètadi nou oblije teni kont de sa nou genyen yo epi pou nou konsantre yo, ògàn, materyèl, ekipman yo pou ke n kapab fè yon travay de netwènete. Tan operasyon an, te genyen yon voice ki te ap sikile, DG CNE a ki te an detrès, ki t ap mande pou lapolis kanpe sou operasyon yo. Apèl sa pa t afekte operasyon an efektivman? E nou e te gon ekip jisteman ki la e ki k ap tande tout sa k ap pase sou rezo yo. Paske an menm tan fò n di w se tout yon mobilizasyon e chak moun genyen e responsabilite yo, chak moun gen tach yo e nan travay e nan nan operasyon sa ke nou mete o nivo e zòn sa a. E wi e bon se yon vòys ki tout moun tande e nou menm tou o nivo de e direksyon jeneral lan e tande tou vòys lan. Men, tout yè, fòk pou nou ta dabò verifye otantifikasyon e wòch sa dabò, e pou nou ta pran de mezi apwopriye. Genyen yon avyon de fòs ame kanadyèn ki te sivole syèl peyi Dayiti e enfòmasyon yo te fè kwè ke avyon sa te vini an soutyen a la polis nasyonal Dayiti e si se posib wa di nou nan ki nivo 1 kolaborasyon an li menm li te ye ant force ça à travers avion ça et la PNH pour l'opération SILA de manière spécifique. Ferdinand, nous avons des questions vraiment des questions qui, qui ont plus d'importance, mais encore une fois, et nous étions au niveau stratégique de préférence pour que nous participions, mais on a dit que nous, avons des collaborations avec nos partenaires internationaux. Ak move zòn sa nou te tann nou nan zòn sa. Alò, m ap kite w pran tan pou w. Wi alò, pòtpawòl. Reprann repons lan pou mwen. Mwen mande w èske operasyon sa a li fini? E jan m te di w lan, se yon operasyon ki mentni, e se yon operasyon ki la depi pratikman wikenn nan. E se dè zè de konba e nou ap rete pou ke nou kapab abite, pou nou kapab kontinye konba. ki mentni, sa dire ke son operasyon kap kontinye men nou aprann nan lye kote nou te rive yè yo nou fè bak e gen temwanyaj ki di ke bandi yo yo refouye twou yo ankò kote lapolis te bouche pou yo te ka rantre nou okouran de sa? Vitelòm bloke Pènye depi nan 17 la, l ap boule kawotchou epi mete gwo kamyon nan wout la. E ou konnen nan yon kad doperasyon genyen plizyè analiz pou n fè, genyen tou lè ke nou omoman de operasyon an, paske atansyon n ap goumen avèk de moun ki ame, de moun ki lourdeman ame, fòk nou teni kont de sa yo genyen kòm materyèl. nan tip de travay ke lapolis ap fè an. Paske travay ke lap fè an, se pou pèmèt ke ou menm kap koute Radyo Karayib la, ou menm kap koute lòt radyo, ou menm ki nan popilasyon an, ki viktim de moun sa yo. Pitit ou viktim, jenès la viktim, fanmi an viktim, li lè, li tan pou ke nou pote kolaborasyon an ke nou abitye fè li e nou mande plis ankò de manyè ansanm pou ke nou kapab arive fè travay sa e pèmèt o fur a mezi pou w kapab vake libreman nan aktivite w. Komisè Garry Desrosiers n ap raple w se pòt pawòl Polis Nasyonal Dayiti a, konfime oubyen enfime sa pou mwen. Mwen aprann ke efektivman fòs lòd yo te nan baz Vitelòm nan nivo Perni ak Tòsèl, men a yon sèten moman yo oblije fè bak paske gen pwoblèm blakawout, pa t gen kouran nan zòn nan, sa ki te vin mete yo nan difikilte pou te kontinye operasyon an. Ou kapab konfime oubyen enfime sa pou nou silvouplè? Ou konnen gen de detay ki o nivo operasyon ki trè sansib e kap trè difisil pou ke nou kapab rann yo piblik. Men ankò nap refere nou a kesyon ensekirite a ki pa senpleman lapolis kòm aktè, lapolis efektivman se yon aktè kle men pa senpleman li menm. Paske ke gen de dòt peyi si wap pèmèt ke mwen kapab fè yon ti eka se paske gon sanm de bagay ki genyen deja. Jan w t ap di a, gen wout, gen kouran, gen tout lòt sektè ki la ki te fè travay pa yo. Epi kounye a la vin pèmèt ke lapolis li menm kapab pi fasil li menm fè travay pa li. Men jan m di w la, si gen kote gen blakawout, gen kote se pratikman dè dezè li ye, la w ap konprann ke fòk polisye yo dabò pwoteje tèt yo. Dènye operasyon sa nou fè la nan Pernye ki sipò ke nou te gen de lame? E tout sa ki genyen an tèm de èd, an tèm de sipò a pnh la pou pèmèt ke li atenn objektif pwobableman ke li fikse yo suivan elaborasyon plan doperasyon ke li genyen pou operasyon tout antite sa yo, tout antite sa yo yo byenveni e nou toujou fè apèl avè yo. Nan operasyon yè la eske yo te fèl avèk lame? Se sam mande w. Si gen, m pa gen tout detay yo paske ou konnen ke nou menm te gen yon dot travay ke nou tap fè men pwobableman, pwobableman kòm dabitid nou konn gen jisteman de apui o nivo anjè lou yo, o nivo gwo materyèl yo nou konn gen yo vin an sipò. Pòt pawòl banm pataje avè w kèk nan preokipasyon de sitwayen ki di lè lapolis ap fè operasyon yo fòk yo boukle tòsèl, fòk gen yon cha oubyen yon bakòp dèyè akademi an. Dayè sitwayen an di yè lè lapolis ap trake bandi yo, yo pase dèyè akademi an pou yo al tonbe pènye. Genyen yon kenzèn jenn gason ak sapat nan pye, valiz nan do, gwo manch long nan men yo ki pase yè dèyè akademi an pou yo ale Pernye, Tòsèl oubyen Peti Twoupo. Donk, èske lapolis teni kont de sitiyasyon sa yo, de zòn sa yo, zòn estratejik yo pou ke yo anpeche mesye yo sove kite espas kote yo te ye a? Mon ami Guerrier Dieuseul a chak operasyon depwi operasyon li menm li kapab fon ti kanpe momentaneman e nou toujou fon debrifing pou ke nou tenu kont de dot konsiderasyon si ta gen de fay de kote pou ke nou menm kapab amenaje nan sans sa e dizon travay de sou kote la e nou tande vwa moun ki di sa e se sèten ke map otorite yo tou alekout tou. pou ke nou kapab tenu kont de sa. E jan m di w lan, e jan m di w la ankò, m ap ankò repete, se ansanm de materyèl ke nou genyen pou ke nou optimize pou ke nou kapab fè arive e fè operasyon sa a. On lòt mesaj ankò ki petèt ka ede lapolis. Zanmi sa di, poukisa lè lapolis ap fè operasyon pènye yo pa sène nèg Gwojan, Metivye, Doko pou anpeche yo sove? Wout Gwojan se egzit nèg yo pou yo evakye lè operasyon pènye. Jou samdi yo pran Kenton lan lakay li, nèg yo te okipe zòn nan depi 5 è rive 3 zè nan maten. E li di tou ke se pa operasyon sa kap bay rezilta lè yo pa atake nèg yo Pernye, yo monte gwo jan Metivye Doko. Toutan pa gen yon sinèji ki deplwaye nan espas jewografik mesye yo lè yap atake nèg Pènye, yo pa kadriye gwo jan Metivye Doko, nèg yo ap toujou an fòs. moun ki gen enfòmasyon ak polisye, èske sa ta vle di ke polisye yo konsène pa mwayen sa a ke yo mete disponib la? Donk si yon polisye li menm li bay enfòmasyon oubyen li pèmèt ke yo rive sou Vitelòm, l ap genyen rekonpans sa a? Jisteman, nou tann trè klè e jan depi l lan se egzakteman konsa l ye. Kraze lanfè Vitelòm ap dirije a. Jisteman, li vize tout fwaye de gang yo e tout kote e jeneralman pou n ba pwoblèm yo. E tout sa lapolis gen pou fè an tèm doperasyon, yo tout antre nan kad mobilizasyon ki gen pou tònad 1 an. Operasyon n ap fè la sou Vitelòm nan ap kontinye men e bay nou yon premye bilan non de tònad la. Alò, m kwè ke bilan sa a, si m pa twonpe m, paske kòmèm m te jis nan tann nou pou nou pale de update lan, men sou sit kòdinasyon Alo Lapolis, près lan, li disponib, m ap envite w jisteman pou w gade li, pou w ka pataje li avèk oditè oditris yo. Men nòmalman se mwen ki te dwe fè li, men kòm nou pa t antann nou pou sa, sa pral pran yon ti tan pou ke m kapab retounen ankò sou dosye sa. Apre sa yo toujou voye oubyen pataje lè konsiderasyon avèk jounal la de manyè pou ke nou kapab tande yo e pou nou kapab teni kont de yo e pou ke nou kapab travay nòmalman san pwoblèm. Dako. Mèsi anpil pòt pawòl.